Mesi. Imajine nou tou. Prens rantre anba Christy. M pa konn poukisa la menm prens rantre anba Christy. Christy menm panse prens li rantre anba li sanke li pa janm tou pran. Poto an li ye tou. My God pou m pat kraze zanmi sa heyy jou m kraze zanmi sa se nan pi kan map danse prens prens pa bon moun ditou li rantre anba christy genlè se pou li ka manje men men bondye ap tòde mòlè sèl la li pap ka manje m ret di w sa. Sa ki pat ka manje humm mwen menm Naïka humm oh Naïka humm poum pat kraze zanmi sa m pa janm kòmanse yon mesye poum pa fini an m pa janm di map fon bagay poum pa fè non kila prince pa konn kiyès yo rele Naïka kila se tande li tande. Aprè Naïka fin tande tout sa Prince pral fè Christie pase, li rankontre Christie sou wout la li esplike l tout bagay. A menm tan, li fè Christie tande voice kote Prince t ap pale a. Ann swiv pou wè reyaksyon Christie. Alo an ou menm an yo nèg m pran nan cho vre wi menn ou wè sa ou tande m te di w m ta ye fè christie a m pran nan cho wi menn. Tout plan yo vire nan menm. Gon moun ki rele Christie ki di yon pakèt bagay nèg e tout bagay sa yo se di la se verite men genlè moun nan ap veyem lè map pale wi genlè moun nan tap veyem men li tande tout sa map di yo bon èske m pat gen kèk kote m tap pale tale banm raplem o wi semèn pase semèn pase m sonje m t yon kote m tap pale. M te yon kote m tap pale talè banm gade. Twazyèm lèt rezidans. Twazyèm lèt rezidans e konn. Mwen ale map rete. Mwen ale map rete. Wè wè de koze. Wi, kote m te ye a, te gen yon ti fi mwen ki te kanpe pa lòtbò. Te gen yon ti fi ki te met yon ti jin avèk yon ti mayo. Kòm m jwenn ti mayo a, men ti mayo a te desende men. M te wè li te vire dèyè mwen. Wi, non m pa kwè se ti fi sa a. Yon timoun mwen ye, yon timoun trè kout. M pa t kwè li te ka nan zafè sa yo. Kòm m pa konnen moun, li ka se veye tap veye m, e wè m ka m pa kache di w, si se li menm, map fè manzè pase nan ti tèt egiy la. Ah, si se, m pa kache di w. Yow, bon m di w menn, imajine w vre, men kounya gade pou wè kijan m nan grangou, m nan soufrans la, manzè mete m nan bagay sa wi menn. E wè imajine w, m ta bay gwo pakèt kay, ta bay bagay, E Christie di m, rezidans li tonbe, Christie di m konsa ke avan l pati, l ap, si l pa kite kay yo nan men m, li di l ap kite kay yo nan men m apre dezan, depi m byen jere l ap vire yo sou non m wi menn. E m byen kwè manzè te ka antre m paske manzè renmen m anpil malgre m pa mennaj li m ye. Men, li te pran m tankou se yon frè l. Li te pran m tankou se frè l. Yo nèg, m pa kache di w. Se manzè k fè sa map tiyel map tiyel m jere kotem pa te dwe jete enben wè laali wè laali pa vin fèm la moral pa vin fèm la moral wak ap vin dim konsa manzè ta bay banm kay bagay poukisa m tay fèy sa yow silvouplè. Tanpri. M grangou. Èske ou pa gen yon ti manje ou te ka ban m? Paske kote w ye la, ou vin baka nan pale anpil. An, vin kote w. Enben oke, m a ye. M a antre anndan, apre m ap vin kote w. M a echanje m. Oke. Bèy. Manzè ap vin fè m, nèg la ap vin fè m lamoral, l ap vin di m konsa, o, si, si bèy.